Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Ekoute, la deklarasyon fèt pa Izo nan Vilaj de Dye, sa leve plim sou do polisye ki rele Snaypè. Sèt deklarasyon na pa plu du tou a Snaypè. Snaypè se youn nan polisye ki vle batay pou chanjman. Se youn nan polisye ki vle antre san gade dèyè nan lojik Bwa Kale a nan peyi Dayiti. Men ekoute, pou li, Il ya un problème kèlè le problèm otorite yo ki veritab la obstak la se son lèz otorite ki yo menm reprezante veritab la obstak ak batay pèp la ak batay polisye yo ta vle mennen an je n di pa la polis mè lè polisye ki yo menm detèmine on ekout snaypè. Pa konnen, m salye tout moun ki nan gwoup la, tout tchoul yo, tout nèg k ap rekòde bagay nou yo pou voye, pou yo pibliye yo pou voye ba manman a papa yo. Bon m di nou bagay, èske ki an santi nou? Nou pa santi n wont? Bon m di nou bagay, mesye dam wo eta majò nan lapolis yo, wè, si, si popilasyon an di nou gen enterè nou nan ensekirite a, n pa gen anyen pou n vin pale la tou non. E pa tann dat, tanzantan gon reyinyon k ap fèt. Chak lè nou detèmine pou nou fon entèvansyon nan vilaj, men kounye a la nou bay Izo, ap pale menm lè son pale perèz la fè se bagay blòf li ye popilasyon map tou di nou se blòf misye ap jwe sou sikoloji nou yon fason pou nou kanpe batay la bwa kale nou toujou kontinye ladann e map di nou tou swè sa si nou wè pa gon entèvansyon miskle ki fèt ok se nèg wo eta majò yo. Ansanm avèk gouvènman an. M tou di sa. Paske se ou menm ki la ki pou bay lòd. Ok. Fè moun rete nan yon cha ap pran bòt san, ap pran sant bòt santi, pran chalè. Ou wè sa m di nou an? Kounye a m gen enpresyon y ap pran presyon nan men moun. M tande gen ti reyinyon, kèlke moun nou reyini ansanm epi pou n bese. Popilasyon an gade, toujou mobilize. Mobilize. Bwa kale l ye. Ok la police la vreman wo eta majò la police la pa vle travay pou nou menm di sa klè nou mèt fout revokem ok nou mèt fout revokem mal manje pen a zaboka dayè depim la e pen a zaboka map manje nou tande wo eta majò la police la se moun sa yo ak tout gouvènman an ki enpeche la police la travay wo eta majò yo chak lè gon entèvansyon kap fèt toujou gon repliye. Toujou gon antre nan baz. Toujou gon dènye tatik k ap fèt. Toujou gon sesi, toujou gon sela. Mesye polisye, konbatan m yo, ti mesye swat yo, fè anpil atonsyon. Ok? Nou fè anpil atonsyon. Ou wè, si nèg sa yo gen volonte. Ok si nèg sa yo gen volonte e te gen volonte nou tap kòmanse goumen nou tap kòmanse jwenn rezilta a e batay ki fèt la e pa nou ki kòmanse fèl se pèp la ok se pèp la ki riske kòl ki kòmanse ap degajel e nou menm nou pa gon bagay nou fè vrèman nou pa jwenn lòd e nou ka travay nou ka goumen wè sa m di nou an nou ka goumen. Al pot tèt nou ale, wè la, si n pot nèt nou ale yo pap voye bakòp ba nou, m t di nou sa. Pa di m pat pale, yo pap voye bakòp ba nou, pase nèg sa yo pa gen volonte granmoun. Yo reyini nan ti kwen gen la pran presyon nan men moun, pran presyon nan men moun, m tande yo te nan reyinyon, reyinyon pou fè kisa? Nou fout gen minisyon, n gen tout bagay, lontan n tap peye pou minisyon, nou ka goumen, nou konn sa k nan men nou. An n kòmanse? An n kite nèg ap pale vin afebli nou, pa santi nou wont? Oh bon pou yon ti vòlè ap trete nou bann fatra epi n kanpe la nap bagay. Sè tonnè boule m. Kite zam mwen an tounen kont nou tou humm. Toutan nou nan reyinyon, chak lè n planifye pou n fè yon entèvansyon, toujou gon dènye bagay k ap fèt, toujou gon bagay, yo pa vle sesi, yo pa vle sela. Men m tou di nou, men pa gen moun serye k ap viv nan vilaj. Pa gen moun serye k ap viv nan vilaj. Yo ta pretan sòti deja. Tout moun k ap viv anndan e bandi yo ye. Tout moun ap viv nan zòn sa a, se moun ame yo ye. Bon m pa wè poukisa la nap se konn a pou izo ap kanpe izo e sniper kap pale avèw granmoun kòm peyi sa ou gen kòkòday ou moun ki nan gouvènman oubyn gen anpil nèg nan etamajò nan lapolis la bon m pa konnen ok ki se kouzon oubyn se fanmiw ou se bòs yo menm ou pa bòs mwen menm tou di w sa se te pou mwen ou patap viv toujou wè se pou mwen pa gen vilaj ankò. Tout dou sa. Konn ap moute vin ba moun nou presyon ou pral sesi ou pral sela manti ou pat sot nan vilaj wè mwen t dou sa ou pat soti bon wè m tou disa mwen menm wè kote m kanpe a la bon m di w bagay m pa konnen kòm pa gen moun kou vilaj menm on poul pase map fè map bay tèt li e kiyè bwa t pale snaypè pitit pèp la e popilasyon an toujou mobilize e fè anpil atansyon tou ak moun nap kenbe yo Ok m pap pa kite emosyon fè nou fè de bagay aprè pou nou vi regrèt ok paske m aprann gon pakèt moun vrèman ki inosan bon daprè sa n di e la jistis ki la pou l jije ok ki viktim anba men nou men nou pa pran nan presyon sa tande ti vòlè sa ap di a ok m gen presyon se menm nèg eta majò gouvènman t ba misye dwa pou l pale paske l paka sòti kote l ye a ou konprann. La police ka kraze sa 3 jwe mwen di nou sa sou 3 jou nou mete sa plat nou fini a sa yo pè moun kap pale nan radio pè moun kap di seci kap di sela ba radote men nou mèt tou revoke m wi revoke m fè zam nan tounen nan mouda nou m pap pale tande desann cha santi nou an. Nou pa wè Sniper sou goumen? Sniper vle goumen men o final ya un problème ce que j'ai toujours dénoncé a chak fwa genyen yon operasyon e ke la polis alò lè polisye yo menm yo ap antre yap fè bon jan penetrasyon nan fyèf bandi yo sa w tande a la toujou gen yon vwa kap rele pou di ekoute stop pa avanse. rekile de preferans. Sa ta vle di ke jounen jodi a la a, eske leta oubyen sèjan la a ki de mèch avèk bandi ame yo, yo pa gen responsabilite nan sa k ap mennen jounen jodi a? Pèp la ban m di nou yon bagay avan m ale pi lwen. Nan batay pou Bwa Kale a, ekoute! Bandi yo an premye. Men, gon bagay wi. Paske si w ap goumen avèk on nèg, nèg la ap voye wòch sou ou. Epi l gen on moun nan do l. A chak fwa wòch li fini, k ap met on makout wòch bò kote l. Sa vle di, ou poko ap fini ak batay sa a. M vle pale an parabòl. Men ekoute, konprone byen. Paske, si n ap fè on batay la a. Kòmsi batay la fòn pran nan tout ang yo nèt! Se bwa kale nan tout ang yo. Fòm di nou byen ke si genyen plizyè nèg nan lapolis lan ki gen konpòteman snaypè, a monchè oo, pèp la t ap jwenn benefis batay li a wi. Franchman pèp la t ap jwenn benefis batay li a. Genyen moun nan Lyankou, nan departeman de l'Artibonite. Moun sa yo vrèman mobilize la pou kapab bay nèg Savyen yo bwa kale. E genyen yon anons ki soti pa bò kote kèk gwoup ki an fas mesye sa yo. An n tande. Atansyon, atansyon, atansyon, atansyon, atansyon pa kapon. E se te sèvitè nou. M tounen sou gwoup la ankò pou m fè yon anons pase trè enpòtan, trè enpòtan. Nou fè apèl avèk tout chofè moto yo. Moun ki pral vann kabrit, moun ki pral vann bèf, moun ki pral vann cheval, moun ki pral vann diri byen bonè, chofè ki renmen fè premye vwayaj yo avan lòt yo. Nou mande tout moun ret lakay nou apati de 7 è. Se pou nou soti n a soti. Daprè yon kout fil ki soti depi Lestè, fè m konnen wout la pyeje. Nan 8 tè genyen yon kamyonèt ki desann nan wout la anba Lanyen ki chaje avèk gason. Men daprè sa yon yon sitwayen t ap rapòte mwen, Lè machin nan tounen se 3 moun ki tounen. Men apèn yo nou kout fil sou Lestè la yo di nèg yo fè yon barikad nan wout la la. E si nou genyen kèk chofè nou konnen ki te soti ri Lestè, fè l rete Lestè. E l ka, l ap konnen tou. Paske yo di nèg Lestè yo mete yon barikad tou nan premye pon Inara. Nan premye pon Inara a, e n ap tout moun ki konnen Ay se pa sa nou ta chwazi pou nou pou nou ta fè a moun pase nou pa konn fè moun men yo menm yo vin la nou pa konn ak ki entansyon yo vin pa gen moun ki konn se pa yon kouzen ou kap viktim se pa yon tonton ou se pa yon matant ou kap viktim emen nan mete vijilans in fwa ke sone yo fè apèl avèk tout moun anba paske m gitan mete sou goup de din debou m gitan moute sou goup gantilè a m bral anonse l nan m bral mete mesaj la sou la tibonit debou ansot ke pou depatman anbrann pou fè konnen Sou komin Lestè gon kot nan zòn nan zòn wout pou antre Gran Tilè a mesye bandi yo vin kache la. Sa vle di si yo pou yo vin bay nèg mesye yo bwa kale a nan wout la yo se pou yo vin bay li. Nou pa gen pwoblèm si mache Lestè a gate demen. Nou pa gen pwoblèm si mache Lestè a rabi demen. Men, nou pa ta vle pou on moun viktim. On moun grantilè viktim, on moun adedin viktim, pa gen moun konnen kote l ap tonbe se pa nan fanmi w. E sa k remèt aswè a, pandan m resevwa kout fil lan, m oblije mete tout moun sou wait. E pa dòmi di, pase bon nou pa konn si yo p ap antre anba. pa domi di. On va revenir sur le dossier de Kasumi tout à l'heure men nou pral lage yon voice la se ti lapli imedyatman nou fin tande voice la m pral vini avèk kelke analiz pou nou. A ou konnen mouvman kap fèt la e kòb ki tonbe nan e kòb ki tonbe nan bon staff polisye ou konprann tout moun gen pèp bò lakay yo aktive pèp bò lakay yo pou yo fè ou konprann pou yo rache inosan touye moun Wap rann pire moun initil men sa nèg yo ap fè jounen jodia la eske wèl gen plas li mèt jounen jodia pa gen yon tip de moun tout tip de moun ka viktim wi menn yo yon nèg yon moun ki di lan bwa kale pitit li ka mouri sèl ka mouri matant li ka mouri yon moun ki dil se polisye lan bwa kale li ka tiye yon polisye yon pwòp polisye ki zanmil. Li ka tuye yon pitit polisye, moun sa pral vin anfas. Pi devan ou pral tande granmoun, se polisye t pral feze polisye. Ou pral tande kouman bagay sa pral ye mèt. Bagay sa pral, bagay sa tèlman danje nan peyi a la e yon pakèt moun kanpe ki di yo se jounalis, yo kanpe yap di bwa kale, bwa kale. Touye touye touye bon kounya la eski son eski moun sa yo son lapè yap preche ou byen yon vyolans yap preche bon la m wè pèp ayisyen pa konn sa yo vle e gen yon pakèt moun kap mouri jounen jodi a la menn wè yap rache pwòp fi e pandan se tan kote yon pran yon ti nèg geto tout nou menm ti nèg geto a pa pèp nou ye tou nou menm ki se ti nèg geto a nou se pèp. Sa vle di ke si jounen jodi a tou nou aktive pèp bò lakay nou, nou di yon prann, yon ta de moun pap pase nan Matisan tou. M rele Lanmò San Jou, m rele Jeff Canara, m rele yon prann sa vle di ke Vitelòm nou aktive. Kounye a w wè ki sa k ap gen nan peyi a? Èske w wè ki sa k ap gen nan peyi a? Sa vle di ke m jous yon prann wè sa k ap fèt nan peyi a. Se yon pakèt nèg ki gen tan repran moun yo nan Biden, yo pa gen moun Ayiti ankò. Nan tou ap preche vyolans. Pou wè kòmè nan ki kè menn jounen jodi a la yon moun ki nan bwa kale ou wè ou konprann y ap rache pwòp fi pandan se tan e pa yon moun ou jwenn k ap ki ap kreye yon aksyon se pa yon moun ou jwenn a zam lan men l se pa yon moun ou jwenn k ap pot bal se pa yon moun ou jwenn k ap ki siwonnen fenèt anba valiz li Jounen jodia yo di deske yo wè li te pa la izo oubyen li te pa la ti lapli yo touye men jounen jodia m wè tande yo ti yon ti jèn fi kafou yo di se ke se manno ti lapli m pa konn jèn fi sa ni an pent ni an penti ni an pent ni an penti m pa rekonèt li lè la vin wè menn gon vyolans li pwodui nan peyi a menn gad ou konprann. wè tete kanpe sou pwent pye l, wè mòvens kanpe sou pwent pye l. Kounye a jounen jodi a la vre, si nou pran, nou konnen yo pran ameriken yo pran gon bagay seri l ap fè, moun sa yo depòte pou yo depòte yo, vin travay nan peyi yo si yo renmen peyi yo konsa. Ou konprann, yo wè sa k ap bon an, ou konprann, k ap bon pou peyi a, yo wè se nèg sa yo ki ka fè yon bagay pou peyi a. Ke ameriken depòte yo, vin travay nan peyi yo. Pou ka gon lòt Ayiti. N konprann? Pou ka gon lòt Ayiti. E sa m te ka wè, m ap gade ki sa otorite peyi a ap di. Men si kòm si yo ta vle yon peyi chanje, yo ta vle fè yon revolisyon vrèman kote pou yo ta apiye a, pou yo ta fè pèp la apiye a. Ou konprann? Yo wè kote pou yo ta fè pèp la apiye. Yon pèp ki lan grangou, ki lan mizè, k ap mache sou fatra, ki pa ka jwenn travay. Jounen jodi a sa w panse yon ti jèn fi ka fè si e pa pou devan l li vann jounen jodi a pou l manje pou l bwè? Pa gen ankenn opòtinite pou ti jèn fi sa. Jounen jodi a si e bò kòd yon bandi l ka apiye, yon nèg azam li ka apiye pou l manje. Li oblije apiye l men kòmsi e pa yon pwòp volonte vre se wè l wè anprann. Jan vi a di pou li. Jounen jodi a la, se yon sòt de jalouzi. Gen kèk polisye tou ki ka ki touye kèk jèn fi. E a pou anyen, se jèn fi yon konn ki te lan blòk li te mande renmen ki pat vle renmen avèl paske gen fanm. Menm kòlò do li bouzen, li pa li pa deside koupe a konprann, a ti jèn bò lakay li. Tout moun sa yo pral mouri konprann, se yon sou fòm vyolans lan. La vin rann kont. Yon vyolans ou konn kòmsi k ap preche sou peyi a, sou yon bann moun kòmsi ki pèdi sans yo, men ki pa gen bon sans yo, ou konprann, ki vin edye, ki vin edwi peyi a lan erè. Kounye a, jounen jodi a la a, yo pa, yo pa aktive, pou wè yo pa aktive pèp la kenn kote pou yo aktive l vre, pou ta di gon bagay serye k ap fèt. Si gon bagay serye k ap fèt menn, moun ki fè, moun ki pwodui, ki fè plis mal lan peyi a menn, ki pa t vote yon lwa pou peyi a, ki pa deside anprann fè peyi a rive kote pou l ta rive jounen jodi a men pwòp moun yo ki tiye Jovenel ki toujou la nan boul figi moun k ap fè w tan de bagay nan peyi a ou konprann ou wè pa gen anyen t ka di pou sa yo pa aktive pèp la nan bò sa yo m pa gen pwoblèm pou yo ta aktive pèp la anprann dèyè nèg a zam Men yo konprann pi gwo chanjman pou peyi a pou ta gen espwa, m panse li pou yo ta fè anvan. M panse li pou yo ta fè l pandan yo di an pran bwa kale lan bouda bandi, menm ke w konn pale an bandi bwa kale, menm konn sesi bwa kale. Eske w wè bagay sa gon sans? Sa vle di tout tip de moun pa epanye nan peyi a la. A di nenpòt tip yon moun ki lan bwa kale a li pral gade l wè yo pral rache yon pitit li pandan l lan bwa kale. Pandan l ap rache tou, lè l voye je dèyè l tou la l ap wè yon pitit se sou pitit li y ap met manchèt. Konprann? Se son frè l yap met manchèt. Sa vle di ke bagay la vin rive yo pre frè m. Kòm son ta de poliks, son ta de polisye men yo lage yon yon prann yon gwoup kòb lan men yo pou yo fè sa yap fè a, pou yo aktive vèb bò lakay yo pou yo fè sa yap fè a. Konprann? Sa vle di bagay la gen yon fòs polo kote, bagay la vin yon wè son politik li ye. Kounye a jounen jodi a èske w panse konprann, konprann nou menm Gran Ravin nou son pèp tou. Konprann? Vilaj de Dye gen yon pèp. Wap di Chris la wap ann pran ti bwa gwo pèp. Wap ann tout geto yo se nèg ti nèg geto wap ann ki panse ki ap dirije pèp la. Eske si yo di nap pran yon egzanp ki tè klè. Kounye a si yo di yap detwi yon moun ki pa la bandi kounye a la. Pa vle di ki pa gen yon moun gen avè n kap epanye kòm pèp. Sa vle di moun sòt pèp sa pa konn kab sa vle di pa konn itilize manchèt kounya la nou menm kòm si lè ou pran ti bwa tou kounya pèp ti bwa ap kite yon lòt pèp sòt lòt kote vin rache l pèp gran ravin ap kite yon pèp sòt lòt kote vin rache l pèp vilaj ap kite yon pèp sòt lòt kote vin rache l ni pou lanmò sanjou ni pou bèlè ni pou kinepòt baz jenèf Nenpòkinenpòt kote nan peyi a, nou toujou stil plis. Jounen jodi a, si nou pip la ti nou menm ti nèg, nou pran ti nèg Azam, nou di nou ini nou la. Ou konn sa k ap gen nan peyi a? Ou konn sa k ap gen nan peyi a? Nou di nan di nou fèmen peyi a la. Ou konn sa k ap gen? Monchè, Son bagay yo fè menn kòm yo te kreye Biden an la tout moun ki chwazi yo pran moun pa yo lan Biden yo gentan pa gen moun yo oblije yap preche vyolans la men si yo te konnen yo gen moun ki pou viktime yo tap preche vyolans la tout moun tap ri lan mre bal dèyèl kounya pa gen ka ki kè pou voye je pou wè yon moun nan ap rache fanm koupe pye fi menn dèske yo prann yo diw li son moun gran avni oubyen li son moun vilaj oubyen li son moun ki konn pale a bandi ki sans ou wèl genyen jounen jodia menn ou wè jan nèg yo mechan men yon sèl bagay mwen menm mte ka di si kòmsi TT ka kanpe jounen jodia konsa poul mete pèp lan lan erè konsa Morven sa ka kanpe pou met pèp lan lan erè se dèske yo wè ayiti gon espwa pou peyi a si yo wè gon espwa pou peyi a Nèg sa yo sipoze konprann desann Ayiti vin met radyo yo Ayiti pou yo bay direksyon yo vle bay la jounen jodi a konprann pou yo rale zòrèy Ariel pou yo vin kòm konseye pou Ariel kòm konseye pou chèf de la polis la kòm konseye pou dcpj jounen jodi a la pou yo vin kanpe pou yo travay pou peyi yo paske yo se Ayisyen e pa Ameriken yo ye. Antoine fòk nèg sa vin defann peyi yo vin wè kòman yo ka fè peyi a refè peyi a rekonstwi peyi a paske si tout moun janl ye la se tout moun yap sasinen nan peyi a aprann kòmsi pou yo fè yon lòt ayiti son lòt ayiti yo vle konstwi yo pa bèzwen rete nan peyi blan kanpe dèyè miko pou ap bay pèp la yon direksyon pandan yon peyi chaje zam ladann de bò ou pa bò. Yap fè pèp la vin mouri. Jounen jodi a si psha sa e pèp la yo te bay li pou yo te fè revolisyon an m tap wè konprann yo fò bagay serye polisye a menm polis yo menm tap a zam nan men yo yap mache konprann dechouke bandi epi tou bandi pla yo a toujou kanpe rèd pa moli sa vle di ke konprann sa vle di ke pandan yo di yap dechouke sesi yap sesi yap detwi yon pakèt moun e pandan se tan konprann nèg yo. se yo kap fè sekirite bandi konprann pandan yo di yap detwi bandi ou wè peyi sa gen bon poul bon menm. Tande byen, si nou tande voice anpil nèg ki pale paske lè operasyon bwa kale a potko kòmanse pat gen anpil nèg ki te pran la pawòl. Je peux dire que bwa kale a li suscite la peur. Il ya une certaine appréhension ou ta kapab desele de la part 2 chef de gang sa yo ki yo menm ap pran la pawol e beaucoup de gens disent ke Izo li peur sa se youn dezyèmman ou wè Jeff an 2 jou m kwè l fè 2 deklarasyon petèt nap vini un peu plus tard nan deklarasyon li fè pou reponn ak TT e Ti Lapli li menm li pale tou e nan menm lojik sa anpil moun ta kapab di eske pa gen yon sòt d'appréhension de la part de Ti Lapli bref ann kanpe la. Kounye a la a, nou pral avanse avèk dosye ki gen awè ak moun ki konn vini nan vilaj la. Je écouté mon ami Jonas Gustave. M bat bravo pou ou brother pou pwen sa ke ou te touche. Par exemple Don Kato ki a eu a dire a Tony Mix patati patata ki vini nan vilaj la li pat gen dwa al jwe nan vilaj la. Bref, Jonas a di an retou. Lè nèg sa yo te denonse, m kwè Kassoumi se jupon n li te leve, a en croire Theriel Thelus. Men jounen jodi a la, par le simple fait que genyen mouvman Bwa Kale, Kassoumi se sant an danje e li oblije plenyen, li oblije ap kriye. Se sa pou m di nou kòm si jounen jodi a la w konprann, ou ka bat kò w, demen si Dieu veut, w ap fèmen kò w. Lavi pa di tout bagay. fasil. Konprann? Ann fè yon ti tande Morvan epi n ap tande yon ti pati nan TT a tou pou n kapab toutafè konplè e metodik nan dosye Kassoumi an. Kassoumi, medam mesye, ou se yon kriminèl. Nenpòt kèl Ayisyen nan moman an ki gen kouraj pou kite Petchovil, pou desann. Al danse nan pisin Izo. Pou desann pou al rankontre chèf gang Izo. Al pran plezi avè l, manje, bwè, fimen. Ou se yon gang. Ou pa wè lè yo te pran ti fi a avèk peti chèf la. Mwen di w ti fi sa m pa konnen l nan gang. Sèlman m te wè nan yon videyo l gon zam nan men l. Lapolis dwe kesyone l pou l konnen èske, èske nan ki kontèks li te pote zam sa nan videyo a. Aprè sa m pa gen pyès anyen de li. Men m di n, si se te Kasumi. La police te pran avek petit chef la m we izolan yo di yo fe yo fe ki bagay sa e li menm ti djo m tande yo fe yo fe yo fe ki bagay sa pou yo fe la jistis pou yo fe pake avek kiyes sa mini jistis petisyon pou yo fe yo menm atis yo fe petisyon si se kasoumi nou te fe bagay sa tonnè kriboul mwen kasoumi tap soti fok nou menm atis sa yo t antre andan penitansye nasyonal. Men lòt ti fi sa m kite sa pase paske m pat gen dosye de li. Men si se te Kassoumi medam mesye. Paske yon fanm antre anndan vilaj de Dye al ranse Izo, Izo ap voye sexy lakay ou, lap voye yon pakèt lòt sòlda al pran plezan anndan lakay ou wout frè. Moun k abite nan menm kay avè w Lè izo konn voye ti vagabon sal yo kote w la anlè a ou pat ou pat konnen w te gen 2 pitit lè l voye yo l voye yo vin fè foto pou ou oubyen e kòb li voye kounya ou gen ou gen anviwon 2 mwa la ou koupe kontak avè yo klè ou gen 2 mwa la anviwon depi w koupe kontak avè yo nan vilaj ou pa wè ou prèske fini ou pa gen mwayen nan men w la a lè aktyèl. Ah! Lè map gade m wè Kasumi kap kriye mwen menm sa fèm mal kòm jèn fanm men atansyon Lè yo te pale w avan, e pa reyaksyon sa w te genyen non. Okontrè, se jipon ou t ap desann, paske w te panse w te byen antoure. Ou pa t janm imajine yon lè, t ap gen yon mouvman nan peyi a te rele Bwa Kale. Sa a dire ke le ka de kas, e m ap mande pou yo pwoteje Kasoumi nan peyi a. Si yon kwaza Kasoumi pa fè l anyen. M konprann li pa fè l anyen. Ou konn poukisa? Kasumi nan pozisyon kounye a pou l reflechi ak lavi l. E tout lòt ti jèn pral pran Kasumi kòm egzanp pou yo reflechi. Se pa paske n grangou oubyen n razè pou n kite kòm si vant nou ap mennen n. Gon w seri de bèl timoun m ap gade k ap poste avèk chèf gang Izo, k ap poste avèk Ti Lapli, Manno etsetera. Ou ka reflechi. Ou ka reflechi. Sa vle di ke mouvman Bwa Kale a gen rezilta ke l pote ke w petèt inyore. Jodi a, avan yon jèn al poste, al fristal, al chante, al featuring avèk yon chèf gang, l ap reflechi. L ap reflechi anpil bagay. Avan yon ti jèn, ke l te ti gason, l te ti fi, avan l al tante poste a yon chèf gang, l ap reflechi. Men juste avant Kasumi avè di sa. Ou konfime yon nouvèl wi la. Se bon konsèy wap banm. Ou konfime yon nouvèl. Sèlman sak rete la se prèv wi la. Se prèv. E m pa gen pwoblèm a sa. M pa vini pou m jistifye. M di sa deja. Men wè, wap fèmen bouch ou. A pati de jodi a wap oblije fèmen dan ou. Wap oblije fèmen dyòl ou. Paske m pap kite ou vin kraze karyè m. M pa wè m pa tap menm pran sa o serye menm. Ou konprann? Montre m, montre m lè m te konn antre anndan l. Montre m, m pa menm konn kote pou m al kote konsa. Montre m, jis montre m, m vle wè, montre m mwen menm. Montre m, sinon fèmen dan w, retire non m nan bouch ou a jamè. Kote m konnen w? M konnen w? Èske m konnen w? M pa konnen w menn. M pa konn ou. Retire nom nan bouch ou. Retire nom nan salte w. M son manman pitit kap batay a lavi san papa. Èske w konprann? Kap batay a lavi san papa. Pou m fè edikasyon pitit mwen. Epi pou panse non non an krakan le dwa. Non segond ou ka fin avè l. La vie a pa fasil non. La vie a du. Sitou an Ayiti la a. Ou konprann? Sa map fè a e pa nenpòt moun ki ka fèl non. Fò fi a gen grenn nan moudal wi pou l ap leve 2 ti moun san papa nan men l. Pou tèt li, pou karyè pa l. Pou fanmi l tou. E pou panse ou ka jis fin a sa. Kòmsi ou pa panse menm a sa w ap fè a la a. Ou pa panse, kòman ou fè dòmi? Ou pa panse menm ditou? M pa konn non. M pa ta pran bagay sa o serye mwen menm. Ou konprann? Pase m konn tèt mwen. Men lò di bagay sa, de jou an jou, chak jou yon moun tande l, chak jou yon moun tande l, chak jou yon moun wè l, chak jou telefòn mwen ap sonnen, fanmi m ap rele m, Zanmi m ap rele m. Karyè pitit mwen. Karyè pa m mwen menm. M pa tap di w mèrd. Men m pa konnen w kiyès ou ye, sa w fè. M pa konnen w. M pa konnen w mwen menm. Son lajan w ap manje mal la. Manje l san w pa site non mwen. M pa fè w pi popilè pase sa. Ou konprann? Men, pou ki sa? M son moun ki renmen moun wi men. M viv ak tout moun. Pou ki sa w vle detwi yon moun ki pa konnen w, ki pa, ke ou pa, yo men. Pou ki sa? M gen, m gen fanmi pou m okipe, m gen pitit mwen pou m okipe. M gen edikasyon pitit mwen pou m fè. M gen lavi pa m tou, m gen travay mwen. Sa fòn pa jwe a bagay sa yo mesye. Fòn pa jwe a bagay sa yo. Si ou tèlman renmenm wap veyem mwen menm? Wap veyem? Bon menm si ou ta bezwen banm yon konsèy. E pa konsa ou tap fè. Sa pa yon konsèy non. Se di ou di moun men sa map fè. E pi kounya si la polis ap fè travay li li menm pou l vin dechouke m la a vre. Epi tou, si w gen kontwòl mwen konsa, ou konn depi m leve pye m devan barye lakay mwen, men ki kote m ale. Lasent jounen ki kote m ale. Enben, lavi m nan men w wi. Lavi m nan men w. Pou w ap di maten, midi, swa m nan dan lakay yon moun? Kòmsi epi lòt sa ki enbesil yo, ki pa konn anyen yo, Yo touj yo yo yo ap repete. Kòman fè maten midi swa m lakay on moun? Hein? Kòman moun nan fè konnen? Moun nan nan gang tou? Si w konn lè m antre lakay moun nan, lè m soti, e tout sa m fè chak jou se la m ye, menm si w te gen menm si w gen on moun anndan an, Se sa w ye tou. Antouka sèl sa map di lavi l toujou rezève anpil surpriz e mesaj sa m toujou bay li pou tout bandi pa janm bat pou rive nan yon moman pou genyen yon remò de konsyans e sa ki ap debouche tou swit sur la kondanasyon de swa menm par swa menm lè sa wap mande pou touye tèt ou